Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo ka prete non gen koken nan peyi sa wi bon kite m eksplike w yon bagay nan peyi dayiti li fò e difisil pou w pa konn tande non de pèsonaj sa yo sitou lekòl bouki ak malis Men yo toujou prezante nou Bouki se nèg ki sòt pase pran envèsi. E tandiske Malis li menm, gon moun ki di Matin ap gade menm ok. E tandiske Malis li menm li trè trè entelijan pèp ayisyen. Men entelijan Malis entelijan. se nan fwod, se nan mafya, se nan bon sou moun. E frè se sè byen eme, pou jis nou gran, nou vin dirijan, istwa sa yo gen enpak sou nou. Eske w konprann? Istwa sa yo fè gwo enpak sikolojik sou nou. Kite m rakonte ou yon ti istwa pou kapab konprann sa m ap di ou la la. Bouki ak Malis ki te rete nan yon vilaj. Men, te gen yon grangou pèp ayisyen. Grangou an rèd. Mesye yo pa posede anyen ankò, yo fin manje tout ti sa yo te posede. Sa k te rete pou yo kole dan yo nan latè, yo manje latè, li te piti. Sa yo rete se sèlman manman yo. Epi Bouki ak Malis, pandan yo chita yo ap reflechi sou grangou yo pèp ayisyen, sou sa k ap rive yo, sou sa k ap pase yo. Epi Malis di, Bouki, sa w panse? An n manje, an n manje manman nou. Jodi a m ap manje manman m epi demen, lè sa, lè vyann nan fini n ap manje, nan manje manman pa m, pa gen pwoblèm. Epi Bouki di oh oh touye manman w anvan. Malis di non monchè ou mèt touye manman w anvan non pa fè sa. Gon diskisyon k pete epi Bouki rive yon moman l di pa gen pwoblèm. Nèg yo jwenn yon antant pèp ayisyen sa nèg yo ap chache nan peyi dayiti yon konpwomi tu konpran an yon sòti de kriz. Men si yo jwenn yon sòti de kriz epi Bouki aksepte pou l touye manman pa l anvan. Chak lè Bouki vini, Bouki di, a, mon konpè, vyann mwen an fini wi, m pa ka ap soufri pou ou non. Degaje w pou n touye manman pa w pou m ka jwenn vyann pou m manje. Malis di, konpè, pa fè sa, vyann mwen poko fini. Si vyann mwen an poko fini, m pa ka al touye manman m pou m mete sou sa ki te la. Sa pa fè sans, m ap pouri vyann nan, m ap gaspiye vyann, e deja pa gen manje. Tandiske, vè ap mouri nan vant Bouki. Gwo trip ap vale ti trip. Tu konpran papa isi. Bagay la di pou bouki. Yon dezyèm fwa, bouki vin kote Malis, li di Malis, sa w ap fè m konsa? Ou pa ka kontinye sou menm lanse sa konpè. Non! Mwen menm mwen grangou. Malis di, men non bouki. Sa ki pase mwen menm lè m gen vyann, mwen pa manje l pou kò m. Mwen separe l bay vwazinay, sa vin fè ke vwazinaj yo voye vyann bo mwen, donk mwen gen ase vyann, kou m pa gen vyann m ap fè w konnen, epi pou m touye manman. Men, nan moman sa pèp ayisyen, Malis li menm li chita l ap reflechi, ki plan l pral fè pou l sove manman l pandan l fin manje manman Bouki? Se sa nèg sektè prive yo fè nou. Se sa politisyen yo fè nou. Nou genlè pa konprann sa map eksplike nou la. Se sa nou te aprann lekòl ki repwodui nan tèt peyi a pèp ayisyen. Se pa pou san rezon m di nou, rele timoun yo, mete yo chita pou yo tande istwa sa a. Donk, sa ki vin pase. Ti Malis chita l ap reflechi kòman l ap sove manman l epi l di kèt, sa m ta fè la? Pandan l fè yon soti, li rive nan yon ti tèt mòn, li wè gen yon pye kokoye pè pa isi. Malis di, a, la m ap sove manman m. Malis ale, l achte yon gwo kòd men longè, epi l esplike manman l sitiyasyon an, li fè manman l monte sou pye palmis la. Li bay manman on ti bokit, kòd la avèk on ti manchèt. Li di manman chak lè map pot manje pou ou map vini map chante depi ou pa tande vwa m pa lage kòd la Malis fin fou anba raje a lap chèche Bouki fin fou anba raje a lap chèche Malis pèp ayisyen li paka gen kontwòl Malis nan la repiblik lap chèche Malis tout kote li paka jwenn li Malis li menm. lal kache manmanl epi lap fè ti manje pot bay manmanl gon jou pandan bouki ap soti nan jaden li wè yon nonm kanpe anba yon pye palmis lap gadel nan tèt mòn nan epi l won kòd kap desann lèl pwoche pi pre l kache kòl li wè se malis pèp ayisyen l fè o esa malis fèm m paka jwenni pandan l anba raje a epi l tande malis kap chante. Se mwen menm Malice Jeanboa Se mwen menm Malice Jeanboa Lage kòd la Lage kòd la Bouki di Bon bi Bon m avanse pi pre Epi l tande Malice ap chante toujou Se mwen menm Malice Jeanboa Se mwen menm Malice Jeanboa Lage kòd la Lage kòd la Manman floup Li lage kòd la Malice mare manje a Li voye l ale. Bouki di, Han! Se sa Malis fè m! Bouki di, M pral eseye mwen. Li parèt anba bwa a lè ke Ti Malis fin ale, epi li kòmanse chante. Se mwen menm Malis Janbwa, se mwen menm Malis Janbwa, lage kòd la, lage kòd la. Manman vè hehey eh eh sa se pa vwa pitit mwen sa se vwa bouki mouda boule bouki nève bouki ale bouki ale lal pase fè cho nan gòj li lèl tounen li fè eh eh se mwen menm malis je bwa vwa poko fin bon lan wè lan wè pèp ayisyen epi manman malis di ah se bouki mouda boule ale kò la. Bouki retounen lakay li, l al repase fè cho ankò nan gòj li. Epi ti Malis vini l pote manje bay manman, Bouki asiste l wè kòman Malis pote manje. Epi l tande kòman Malis ap chante pou l kapab imite Malis menm jan ankò. Se mwen menm Malis Janbo a, se mwen menm Malis Janbo a, lage kòd la, lage kòd la. Mama woy! Mama! Mama wi! Mama pa tande. Mama se pou ki bouda boule? Koupe kòd la! Mama di ki sa w di? Se pou ki bouda boule m di w koupe kòd la? Mama di m pa tande. Anmwey! M di w se pou ki bouda boule koupe kòd la! Se pandan m t ap pase, epi yo ban m yon ti kout pye, m vin tonbe la a pou m te rakonte w koze sa a. Tou sa, se pou m esplike w, moun yo rele entèlijan nan peyi Dayiti, se pa entèlijan jan w konnen m konnen an, men se entèlijan nan bon soumoun. E frè e sè byeneme nou kapab di, konstitisyon 1987 la son konstitisyon bouki ak malis. Di m ki kote k ekri nan konstitisyon 1987 la koze tranzisyon an? Moun n ap rele entèlijan nan peyi Dayiti yo, Men se pa entèlijans yo genyen vrèman, men se koken yo koken. E se depi lekòl yo aprann nou sa. Jounen jodi a l ap enpòtan pou nou repase men nan istwa n ap rakonte timoun yo lekòl. E pyès lè yap rakonte istwa Bouki ansanm avèk Ti Malis, pyès moun pa vle Bouki. Tandiske Bouki se nonm ki onèt, ki respekte sa l di, men Malis la toujou ap fè koken. E se dirijan koken sa yo nou vin genyen pèp ayisyen. E yo toujou vle se yo menm ki pou anlè, pou yo kontinye pran pèp la kòm Bouki. M vle w konprann pati sa pèp ayisyen. Donk, nan koze istwa Bouki ansanm avèk Malis, fò m di ou, sa vin fon enpak sikolojik sou nou, san zatann, san nou pa menm panse, nou rayi moun ki gen vrè entèlijans, nou rayi moun ki entèlijan tout bon vre, paske nou menm k ap di nou entèlijan, se pa entèlijan nou entèlijan, men se kokenn koken nou bezwen bon sou moun. Se itilize nap itilize yon lòt moun. Men, tout entèlijan ou tande mesye yo ap di yo entèlijan, entèlijan sa yo pa janm metel o sèvis de kominote a pou ede peyi a kapab avanse. Donk pèp ayisyen, se pa pou san rezon ou wè mesye yo, yo tout ap batay pou yo vin pran pouvwa paske tout vle fè tèt yo pase pou Malis. E lè ke ou vle fè tèt ou pase pou Malis, ki sa ki pral pase? Moun ki gen vrè entelijans lan, ou pap vle wè l. E lè ou pa vle wè yon moun, ou gen 2, ou gen 2, ou gen 2 solisyon. Tande m byen, lè ke ou pa vle wè yon moun ki genyen entelijans, se 2 bagay ou ka fè. Swa ou pete kouri pou moun sa ki gen entelijans la, oubyen ou elimine l, tout sa w pè, se 2 bagay ou fè ansanm ak yo. Swa ou kouri pou li swa ou elimine l. E jounen jodi a n ap konprann ki sa k fè mesye yo pa vle wè dyaspora paske dyaspora moun ki kite peyi Dayiti ki al viv aletranje yo wè kòman sistèm fonksyone, yo wè kòman jistis, yo wè ki sa yo te kapab fè pou kapab ede kominote pa nou an avanse, yo menm yo konnen se bagay Malis yo ap jere, yo pè pou kapasite sa a dyaspora a genyen pou l pa debake nan peyi Dayiti, pou ke li pa vin mete yo sou kote, yo vin pè moun ki genyen entelijans. E menm sektè prive a pè konkirans. Yo pè moun ki gen entelijans, yo pè kote moun soti, tout bagay nan nòmal, tout moun gen dwa, tout moun ap vann, tout moun gen dwa pou fè biznis, tout moun gen aksè, yo pè konkirans frèzesè. Yo pè dyaspora, e sak fè w wè yo kreye yon sitiyasyon pou ou menm ki deja pati kite peyi a, ki aletranje pou pa genyen kapasite, pou pa kapab retounen nan peyi Dayiti, yo pa ba w posibilite sa a. Eske w konprann sa m ap esplike w la? Donk, frè e sè byeneme, lè kè w gen konesans, ou kapab wè, lè kè w entelijan, enpak sa genyen sou sosyete a, depi lekòl yo ap montre nou entelijans se moun k ap bon sou lòt, se moun ki mafya, Epoutan ki pa sipoze sa. Jounen jodi a, nou sipoze redefini lekòl entèlijans. E medam, matmwazèl e mesye, anpil moun toujou ap poze kesyon, ki sa k fè dirijan nou yo pa ka mete tèt ansanm? S on bagay ki kòmanse depi lè nou lekòl, depi lè nou tou piti. Frè e sè byeneme, lè m di nou, se pou nou chita, pou nou repanse edikasyon an, se pa blag non. E, nèg yo vin rive yon moman, yo tèlman pa vle wè moun ki entelijan tout bon vre, yo menm vini avèk ti pwovèb kreyòl sa a, ki di konsa, se sòt ki bay, enbesil pa pran. Donk, si ou vini, w ap fè yon bagay pou kominote a, yo trete w de sòt. E lè ke w sot kote w soti pa egzanp, ou soti a letranje, ou debake nan peyi Dayiti pou vin fon bagay, ou vin pote èd, tout moun nan lokalite a kòmanse di w, o o, son lajan l sot ranmase yon lòt kote wi, pou ke li vin fè sa. Se bon l vin bon sou moun, pase tout moun nou genyen ki fè nan peyi a, se yo vle fè tèt yo pase pou Malis, se kòmsi dyaspora a pa ka, li pa gen mwayen pou l ta debake pou l vin fè byen nan peyi l. Yo toujou mete nan tèt yo moun sa se vòlè l sot vòlè oubyen s on lajan l, s on lajan l sot leve kèlke pa li bezwen vin blanchi l. Se kòm si se blan sèlman ki gen kè pou fè byen. Men nwa a li pa gen kè tou pou l fè byen. Eske w konprann sa m ap eksplike w la la pèp ayisyen? Donk, frè se sè byen eme, nou pa ka kontinye ap defini entelijans Bouki ak Malis. Li enpòtan pou nou refè edikasyon. Jounen jodi a nou bezwen redefini bagay yo kòm sa dwa pèp ayisyen. E dosye Bouki ak Malis sa a tèlman gon enpak sou nou, kite m esplike w. Paske yo toujou di, sa k fè Ayisyen pa ka viv ansanm. Men se depi l, se depi lè nou tou piti, divizyon an ap boujonnen nan mitan nou. Paske kòman w te ka konprann, pou ke mwen lekòl, mwen gen ti zanmi m pa ka prete l liv, nou youn pè lòt, Konprann byen wi pèp ayisyen. Nou youn pè lòt. E nan legliz, nan lekòl, yo kontinye ap preche nou, malè a lòm ki se konfi an lòm. Depi nan ginen nèg te trayi nèg, poukisa sa yo kontinye ap repete nan edikasyon nou pèp ayisyen. Se depi n piti wi, san divizyon an nan nou. Si m prete entèl liv, l ap detoune m, l ap dejwe m. Si m prete entèl liv, ebyen men sa men sa k ap fè m. M pa ka prete ti zanmi an kreyon an. M pa ka prete ti zanmi an liv la. Sa k pase? Ou kapab wè ki kote divizyon an kòmanse. Donk, si ke nou nan klas la, nou n ap nou nan menm sal, nou gen menm pwofesè, nou pa ka alèz. Nou youn pa ka fè lòt konfyans depi lè nou tou piti. Kòman nou pral fè met tèt ansanm pou ke nou kapab pou ke nou kapab avanse ansanm avèk peyi a paske se timoun ki lekòl jounen jodi a demen ki pral dirijan. Si ke nou nan klas la nou youn pa ka chanje liv ansanm avèk lòt gon pè m pa ka prete entèl plim nan paske granmoun mwen gentan mete nan tèt mwen l ap fè m mal li son entèlijan l ka devye m. Kòman w vle pou gwoup fòme nan klas la pou ke nou kapab rive ansanm avèk yon bagay? Pa egzanp, yon devwa fèt, chak moun bezwen fè l pèsonèl, nou pè met tèt ansanm paske entèl ka fè m yon mal, entèl ka devye m. Èske w konprann ki kote divizyon an kòmanse? Jounen jodi a, li trè trè enpòtan, pèp ayisyen, pou nou repanse ledikasyon an. Se ekstrèmeman enpòtan. Donk, nan peyi Dayiti, lè ke gon moun ki entèlijan pou tout bon, akoz sa k ap di yo entèlijan, se entèlijan Bouki Malis la y ap fè, donk lè ke w gen vrè entèlijans lan, yo prè pou yo detyi w paske ou vin reprezante yon menas pou yo. Lè ke ou entèlijan, pèp ayisyen, lè konsa ou vin pè, yo toujou ap di ou veye zo ou ak entèl. Lè ke m konnen gon moun ki entèlijan, moun lakay mwen, zanmi m, kominote m ap di m veye zo m ansanm avèk entèl. Paske entèl ki entèlijan li ka bon sou mwen. Eske ou konprann? Men, gon lòt kategori moun nan sosyetou, nan sosyete a tou pèp ayisyen, ki renmen moun ki entèlijan, men ki diskou yo toujou vin ansanm avè l, oh, ti pitit sa a, si l pa t nan peyi Dayiti l t ap lwen wi. Ti gason sa a, si l pa t nan peyi Dayiti, imajine w si l te Ozetazini, ki sa l t ap ye, li t ap yon jeni l t ap lwen wi. Nan peyi aletranje yo, lè yon timoun entèlijan, lè timoun nan gen talan, se pa sèlman ankadre yo ankadre l, non sèlman sa tou yo envesti nan li pou l kapab avanse, pou l mete talan l nan o sèvis de sosyete a. Pou l mete entèlijans li a o sèvis de sosyete a, se pa pouse yo pouse do l, men se akonpanye yo akonpanye l. Se pa dyabolize yo dyabolize l, Se akonpanye yo akonpanye l pou fè l konprann valè l epi li menm, don sa l genyen, entelijans sa l genyen an pou ke li kapab mete l o sèvis de sosyete a. Eske, eske ou konprann sa m ap esplike ou la la pèp ayisyen? Donk, dosye Bouki Malis sa tèlman rive lwen, dèfwa, m gon moun ki konn vin nan peyi a ki deside fon bagay. Nou tout ka ap pale de chanjman, chanjman, chanjman. Nou tout kap pale de chanjman chanjman men kou youn vini li deside poze aksyon nou tout wè pwoblèm nan men nou vin jalou. Dosye Bouki ak Malis la rann nou jalou. Pa egzanp ann pran dosye konstitisyon an. Tout moun ap di konstitisyon 1987 la li sipoze chanje. Paske pa rapò avèk jan tan an evolye fòk ke konstitisyon an adapte. Men kou yon moun vini li pran desizyon li di fòk sa fèt olye nou akonpanye l pwiske l gen volonte, pwiske li deside, nou prefere dyabolize l pou nou fè se, pou nou fè konprann se koke l koke, se afè pa l li bezwen jere, li vle fè tèt li pase pou Malis. Nou vin fè timoun yo konprann lè yon moun entèlijan li pa bon pou sosyete a.